Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Operasyon, eske nou kapab di kowòdone? Paske Bèlè avèk nèg krache dife yo ap frape la sèten, humm, nèg yo ap frape anpil. Ebyen nou vini avèk emisyon sa la e pou nou kapab di ou ke Bagay la te rèd. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui nous sommes le mercredi premye mars. Nou sòm o mwa de mars. Nou kite fevriye dèyè. Nou espere ke tou sa fevriye te rale eee tankou yon bagay ki mal, tankou yon bagay ki parèt kòm dram nan je nou, nou espere ke mwa mars la p ap vini avèk li. Se sèl sa nou ta kapab espere. Paske bagay la te vrèman grav o nivo de Belèr e zòn krache dife paske anpil moun te oblije mete kò yo nan bwa paske anpil kout bal t ap tire. Ekoute byen, mwen jwenn yon premye bilan e m pa fin si konsènan batay sila a. Ta genyen anviwon 2 sòlda ki yo menm nan do Kempès Ki tonbe. Alò ki nan baz Kempès. Men gen youn ki rele Jordan. M ap chache konfime enfòmasyon si misye ta mouri paske se misye k nan do granmoun nan. M pral chache genyen enfòmasyon sou dosye sa pou nou. M ap chache genyen lòt detay tou paske gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen kòm kwa ta gen anviwon prèske 6 a 7 sòlda ki tonbe nan baz krache dife. Tande byen wi, ta sanble genyen 6 a 7 sòlda ki mouri nan baz krache dife. E pou baz Bèlè la, yo ta fè m konprann ke se 2. Pou le moman, n ap mennen ankèt pou n konnen konbyen sòlda ki yo menm tonbe nan kad batay sila. Men pour tache d'etre tout a fè konplè, ki a lanse la premyè atak, se son lèzòm de krache dife. Nèg krache dife yo pote boure nan lendi swa, byen sur, nèg yo pote boure nan lendi swa, e nan menm lendi swa la, m ta kapab di, Nèg Kempès yo replike. E, dans la journée du mardi, ebyen nèg yo te estime ke se te evidan pou te kapab lanse yon kontratak. Kontratak la lanse, anpil bal ap pete, m pral vini avèk yon emisyon. Tanpri souple! Lè yap palo de dwon nan, se sak rele dwon. Nou pral vini avèk yon emisyon tout alè, kote ke gen yon journalist ki li menm rele Kempès. E pi pandan li rele Kempès pou l di l kòman bagay la ye la bò lakay li, e pi se le moman batay la pete. E pi ba la tou an dirèk sou telefòn. Ou pa ta renmen tande son sa yo? Ou pa ta renmen tande nèg yo kap pale? Rete branche. N ap tounen. Fò n di ke nan kad batay sa a gen anpil moun nan Solino ki pran bal. Tande byen sa m ap di nou an, gen anpil moun nan Solino ki pran bal e gen anpil moun nan zòn avwazinant yo ki pran bal. Pou rapèl, batay sa a se yon batay ki la depi. 2021 m ta kapab di. Depi lè G9 monte, m ta kapab di gen yon batay k ap fèt ant mesye sa yo. Nan fen ane 2022 an, m ta kapab di te gen yon poz. E se kapab yon poz stratejik paske lòm ki sapèl Jimmy Cherizier alyas Barbecue, silans radyo depi yon bon bout tan, Ebyen, anpil moun ap mande ki strateji li mete an plas pou kwè li la a, paske Barbecue il est très intelligent. Petèt ke ou ka pa janm tande l epi l ap frape, l ap mete kout pokè atè. Eske Barbecue pa gen men li nan kat batay sila? Sa se la grande question, paske ki di krache dife, ou kapab di an kèlke sòt, Je nèf, e ki di je nèf, ou di Barbecue. Brèf, se pou m di nou ke batay sa te fon kanpe. E batay sa reprann pou de bon. La m ap poze tèt mwen kestyon pou m di ki sa k pral pase paske sanble gen yon men k ap alimante gè nan katye yo. Mh, m ta renmen. Ba nou detay sou sa wi e map al ankete pou m konnen eske pa gen yon men paske pou kisa nèg yo vire tounen gon batay gon batay mwen m bay pwoblèm avèk nèg yo nou kap batay kempès kanpe nan lari batay avèk nèg krache dife kempès si baz la divize kanpe tire kout bal avèk kè manno 90 oken pwoblèm men gon grenn bagay mande pèp la espas kite pèp la deplase epi nou menm nou fè de twa jou n ap pete bal n a degaje nou paske m toujou di nou sa poukisa pa ka gen lapè antre yon zòn ak yon zòn sa m konnen gen nèg ki pa p antre nan lojik lapè a gen nèg tou ki kapab mande lapè a se pou kapab fè plan yo pase paske gen nèg menm lè w fè lapè avèk yo y ap manje w pi devan èske w konprann sa vle di ke zòn sa yo sanble p ap janm gen lapè ladan yo ebyen si p ap janm gen lapè E s on sèl mannyè pou w kapab prepare yon bon pè. Ebyen, se afwontman. Al goumen, di pèp la, fon ti ekate kò yo nan zòn nan, ba nou de twa jou, epi apre nou menm n ap kare la sou tèren an, youn ap mache pran lòt, n a degaje nou. Paske nou se moun ki lanse nou nan lojik mòtifè. Epi ti rès ki rete a, la va dirije tout zòn yo. Èske nou konprann? Kounye a la, m pral di nou ki sa Batay sa a fè kòm enpak? Batay sa a lakòz ke ti aktivite k konn gen anba lavil pandan jounen an, tout aktivite bloke. Batay sa a, bal yo tèlman ap file, sa vin gen repèkisyon menm sou moun ki ap pase nan zòn Channmas la. Notre journaliste, caméraman. Li pozisyone li sou channmas pou te kapab fè nou wè kòman sa ye. An nou fon gade. Vwala zanmi entèwonot ou menm k ap swiv nou Sou chan masaj ke n ap tande li a la Se gwo tire Se gwo tire ki genyen Alò nou pa konnen kote katouch yo Katouch yo ap tire a Se gwo kouri ki genyen sou chan masaj la Kote ke moun ki vini fè paspò Bon imigrasyon se kouri y ap kouri Yap chèche arete kò yo. Jan nou ap tande la, gen gwo detonasyon, gen gwo detonasyon kap fèt. Alò pèsòn pa okouran èske se ta nèg Bèlè yo ki ap desann. Epi gen anpil katouch ki ap tire. Nou pa konnen jiska dat èske gen moun ki blese ou pa. Men se gwo tansyon o nivo de Chandemars. Sa vle di sa pa enkyete yo, sa pa enkyete yo se pa sa yo vle fè. Alò gen anpil kout bal kap tire o nivo de komin Pòtoprens, moun pa gen yon kote pou yo mete kò yo, yap kouri a goch a dwat, se konsa sa ye. Alò nou pa konnen eske se, eske se Belen li menm ki ap desann jan ke w ap konstate la. Anpil kout bal ap chante. E la nou an kouvè, nou pa konnen nan ki direksyon bal yo ap soti, nou oblije mete nou an kouvè. E anba lapli a li menm li pa bon ditou, ditou, ditou, ditou. Anpil kout bal ap tire, tout moun se do ba, y ap chèche abrite yo pou yo wè si yo ta men pa kont gen moun yo menm ki vin fè paspò, gen moun yo menm ki vin fè paspò ki pa, ki pa briding menm, ki pa briding sa ki w ap gade la, yo rete nan liy nan, yo rete nan liy nan. Eske yo komanse frikad eske yo komanse pè jan kòm gade la se konsa sa ye se konsa sa ye meni gen anpil tansyon anpil tansyon la polis la polis nou remake prezans sa militè yo meni nou remake prezans sa militè yo Impossible d'aller sur le front, impossible menm d'aller plus près pou te kapab genyen yon ide de sa kap pase nan blòk sila yo. Paske fò m di nou byen, tout blòk bò Nino sèl la te okipe ak gason. Tout anba a, bò tèt bèf, tout kote sa yo nan ri Tirmas la, tout kote sa yo gason mete pye la. Gason ap frape rèd rèd. Sa vle di bagay la m ta kapab di l te vrèman rèd. Men lè kout bal ap pete konsa mwen menm pou moun mwen plis pè se pou popilasyon an. Se pou moun ki ap viv nan zòn yo. Se pou moun sa yo ki an difikilte paske se toujou lè menm pwoblèm. Se toujou moun sa yo ki viktim. Mwen pa gen okenn pwoblèm avèk yon bandi ou viktim. Ou tonbe avèk ki gad ou pase e nan batay w ap vèse san w ap touye moun. Degaje w! Men kounya la se popilasyon an alò se la mon pwoblèm. Eske nou konprann? Fò m di nou byen ke pandan nèg yo ap batay konsa la a, gon kote anlè a la a, nèg Ti Makak yo ap frape. Gade pwoblèm pou pèp ayisyen an mesye. Anpil pwoblèm wi mesye. Nou mele wi. Pandan m ap di nou sa a tou, bagay la te rèd nan Site Solèy paske Gabriel atake tou. Gabriel atake nèg G9 yo. Hey Gabriel! Eske Gabriel pap pran bwa kale nan men li? Ekoute, met on dro nan lè! Pase ke batay Gabriel la, m te lwen, m pa tap kapab avanse. M oblije lage on dro la. M ap vini avèk yon emisyon un peu plus tard pou m kapab ba nou detay sou kòman batay la te ye ant mesye je pèp yo ansanm avèk mesye. Zye nèf yo nan Site Solèy. Men figurez-vous bien nan dènye moman sa yo, Zye nèf bay je pèp anpil bwa kale o nivo de Site Solèy. Men malgre tou, se Gabriel ki toujou vle lanse atak yo paske l pa vle nan twou kote l ye a pou se nèg k ap mache sou li. Comprenez bien. M ap kite nou avèk yon deklarasyon. Déclaration d'une femme, se yon militante ki li menm k ap batay pou kòz pa l. E kòz sila yo ki pi mal, ki pwente legliz di dwa de anpil bagay k ap pase nan peyi a. E lè yo pale l de Joe Biden eske l pa gen moun ki fil pou li, li reponn pou l di se nan peyi l li ye, sèl bagay l ap batay pou ke bagay la kapab chanje nan peyi l. Se pa bib non ki fè moun yo pral kay Joe Biden. Se pa pwoblèm bib non se pa pwoblèm bondye yo non yo gen yo ba yo bondye nan tout tou kò yo yo ba yo bib nan tout tou kò yo gon pwoblèm ensekirite lavi chè grangou se sak fè moun yo ap kite peyi a men nou menm ann serye avèk bagay bondye nou an ann serye èske nou pa wè nou koupab avèk bagay bondye sa nap regle anndan peyi a ke bondye sa pa mennen ayisyen nil pa bondye sa jezi sa m pa konnen kisa nou ap rele a Moun sa yo antite sa yo pa mennen nou nul pa andan yon peyi legliz koupab legliz plis koupab nan tout bagay andan peyi a se legliz ki tout. Gen moun ki pretann al di ke se paske pa gen moun ki fil pou ou kay Biden ki fè ke ou pran pozisyon sa a lega de legliz e moun kap kite peyi a. E nan peyim mwen ye kit mwen te jwenn moun fil pou mwen kit mwen pat jwenn moun fil pou mwen m pa gon kesyon de moun ki fil pou mwen m se nan peyim mwen ye se pou m defann peyim Jiskilè peyi m li menm ap on jan? M pa bezwen moun te fil pou mwen men menm. E nan peyi mwen ye se Ayisyen m ye m nan peyi m. Se pou peyi m jwenn ray devlopman l. Se pou peyi m jwenn ray stabilite l mwen menm pou m viv anndan peyi m. Lè w al kay Joe Biden se yon bagay serye k al regle. Valè moun Joe Biden, valè moun ki sot ann Amerik la. Se pwoblèm yo vin bay de ee peyi a la. On pakèt plen depòte la vin fimen kokayin la vin ranse la. Pa gen okenn depòte ki vin fè okenn bon bagay la. Tout lè y ap voye depòte ba nou la, ki depòte serye? Konbyen moun ou wè yo voye ba nou la ki regle yon bagay anndan peyi a? Ou panse se dwòg yo vin fimen? Se nan bandi y antre? Vin pale fo angle, vin ranse la. An ameriken an li menm. E Joe Biden tap gen bon moun lakay li tap gen bon ayisyen li tap voye la bon li pa voye Sheila la. Men ann serye. Se pa la paradi a ye. Non. Son prensip li genyen. Li chita sou ansanm de lwa. Ou tande moun legliz. Se pa paradi a se pa kay Joe Biden li ye non. Joe Biden chita sou sou yon rado de prensip. Li respekte nasyon l lan. Ou konprann? Se pa paradi l gen lakay li a. Tout sa a nou gen yo, kay Joe Biden gen tout. Kay Joe Biden e pa ensekirite non, l pa gen, e pa moun non k pa fizye moun. Kay Joe Biden e pa vòlè k pa gen, k ap pran valiz moun. Men li gon prensip anndan peyi a. Se sa legliz bezwen. Nou pa bezwen Jezi. Nou pa bezwen Jacques. Pyè, Li, Efezyen te di, Sesi te di, nou bezwen pou peyi a chita sou ansanm de lwa, sou ansanm de prensip, pou bay nasyon, pou respekte nasyon, pou yo respekte sitwayen anndan peyi a. Ki mesaj ou genyen pou prezidan PM defakto Ariel Henry ki pa di anyen nan sikonstans sa a de moun sa yo k ap kite peyi a? Bon, Ariel Henry poutèt pa l li menm, sa m di w, moun sa yo se restavèk yo ye. Pèse Ariel Henry Ariel Henry pou tèt pal li son restavèk Pèse Ariel Henry e te kon chirijyen ou wèl pa bay lopital jeneral regle anyen pou li Ki mesaj ou pral voye ba yon moun konsa Men lopital jeneral la ew gade ou konnen Ariel Henry ou wè tout sibi lè ou pou yon doktè Ou wè moun nan fè 7 an lap etidye Hein? Leta pran 3 mwa. Ou m pa konnen sou leta pran ant 3 mwa oubyen 1 an oubyen 2 zan leta pran. Anben pou moun nan pou l fin regle tout bagay sa a pou l pa ka jou pou l pa ka manje, pou l pa ka bwè, pou l pa ka emèje lavi l menm. Kounye a kisa w pral di Ariel Henry nan bagay sa a? Ki son gran doktè pou l kite lopital jeneral konsa. Ariel Henry ou pa wè son mons ki la? M tande gran chirijyen, gran chirijyen. Li pa itil ni yon mèd. Pa gen youn la tout se restavèk bon bon kòw ta vle bon pou yon chèf an dan yon peyi pou lè w rive yon kote ou pa ka kanpe pou pale nòmal pou defann lwa peyi a pou defann peyi a se toujou kòm yon restavèk ou tounen chak lè w al yon kote se tankou yon restavèk men men la men la se ee li se minis enteryè sa bon bagay dezòd ki an dan yon peyi men pou jiskisi peyi a pa ka janm jwenn estabilite l men sa son dezòd Men legliz! Epi silvouplè Ariel ye advantis li ye wi. Advantis wi Ariel ye. Sè ta di ke menm PM sa li son li se yon li fè pati de relijyon. Oh advantis wi Ariel ye. A vle di pou lè Ariel antre legliz la la pou okenn moun lè Ariel pa di Ariel sofèl pa bon? A vle di menm anndan legliz gen restavèg? A vle di pou legliz li menm pa ka mete chal deyò joure yo mete cha imakile a deyò Pou legliz di non peyi a pap ka rete konsa aba kidnaping aba ensekirite aba lavi chè se pou legliz mete pèp sa yo deyò pou yal pou yal mande jistis legliz kapab. Ok gade n pou n fini yo e moun legliz sa yo fè konnen ke se pa wòl yo sa piske yo pretann yo pa moun isi ba yo deja prepare pou yo rantre nan wayòm dè sye kote k te rezève pou yo a. Ki lecture de sa menm? Ki bò? Ki bò? Men pawòl yo sa, men yap kase ponyèt malerèz. Se pawòl yo sa, men gon tòk al Vatikan. Se pawòl yo sa, men lè ou tout lè tout legliz fin bati. Legliz plis ouvè ke lekòl. Se pawòl yo sa, legliz plis ouvè ke lopital. Men ki wòl yo? An Bondye lavi a li menm? An sou tè a la? Pou l mete w sou tè a la. Ou pa regle misyon sou tè a la se anlè a ou pral regle l. Lè ou mouri, ou mouri, ou mouri ou pa konn anyen non. Se lè e lè ou vivan, se la ou gen kontwòl tout bagay. Se nan manti yo ye. Se pou yo renye peyi a an povrete. Men tout afè yo ap regle. Tout afè yo ap regle. Wayòm dèsye a se pou pòch yo. E pa pou Bondye. Pou pòch yo. Humm. Sou kon mesaj wap lanse bay moun ki deja ale kay Joe Biden yo epi. Moun ki swete ale yo, se kisa l ta vle di? Bon. Moun ki gentan al kay Joe Biden yo, pa al nan fimen dwòg lè nou rive, pou yo pa vin depòte nou isi m pa konnen, n ap viv jan nou dwe viv pou nou itil fanmi nou, sa ka rive, lè nou rantre isi, paske peyi pa peyi nou, sa ka rive yo depòte nou, si se 2 zan an n ap fè, vomye nou fè 2 zan an, Nou gen yon kontak avèk yon bon moun ke nou menm nap voye kòb pou moun sa pou l regle yon seri de bagay pou ou, pou lè w vini pou w pa vin nan mande, pou w pa vin nan mande moun. Eske peyi moun pa peyi w? Se pou travay pou jere peyi w isi pou lè w antre pou w pa gen pwoblèm. Sa vle di Se sa map di moun nan moun ki dwe gade. panse ke a kote l sòti a. Wi. Ok. Enben nou remèsye w Gene. Ok, mèsi. Remèsye. Kote Ejenyè Kwale? Se etidyan k pwale, se elèv ki pwale, se agwonòm ki pwale, la nou pèdi anpil moun anndan peyi a. Premyeman, n ap di sektè Leta menm, ki sa l di nan bagay sa? Kòman ou wè ou pou wè ou gen yon peyi, ou pou wè tout moun sa yo ap kite yon peyi? Konsa. Men ki rès. Kot kote. Ki moun kap rete li menm. Pou peyi a jwenn ray li lè tout moun sa yo fin ale. Se legliz li menm. Apa legliz pa janm di anyen anndan peyi a. Se legliz koupab de tout soe kap pase anndan peyi a. Paske se legliz se yo kal kay Bondye. Se pastè, se mè, se pè, se yo kal kay Bondye. Men si nou al kay Bondye, nou al kay Jezi, pou tout moun sa yo ap kite peyi a li menm, eske se kay Joe Biden paradi an ye? Eske se kay Joe Biden Bondye nou ap pale a, eske se kay Joe Biden li ye? Bondye nou toujou ap pwone a, nou toujou ap di Bondye lavi a, Bondye kisa sa, Bondye sesi sela, eske se kay Joe Biden li prale? Paske nou, se nou menm, legliz menm ki kenbe. Pifò Ayisyen nan mizè, nan mikwòb. Legliz ki fè pifò Ayisyen pa ka revòlte. Legliz menm. Men legliz. Pou gen tout legliz sa yo, pou tout ti kwen ou pase ou wè legliz. Epi pou tout moun ap kite peyi Dayiti. Ebyen e la lanfè a ye. Moun legliz yo, moun kal kay Bondye yo, kal kay Jezi yo. E la lanfè a ye? Paradi a kay Joe Biden? Men m pa ka priye Bondye lavi a, toutan n ap di m konsa Jezi sesi, Jezi te di, Jezi sela. Epi mwen menm m pa ka rete nan pwòp peyi m. Men ki sa k fè m pa ka rete nan pwòp peyi m, se nan lòt peyi m pwale. Pandan se tan e se nou menm, nou toujou al kay Bondye. Sa vle di Bondye poko janm di ki plan li menm, kòman Ayiti ap jwenn ray devlopman l. Bondye poko janm di sa. Kounya la mwen m se nan lanfè m ye la. Nou wè ou pwente du dwa sou legliz, eske ou menm ou remake legliz la li menm li responsab nan sa kap fèt nan peyi a, e si li responsab tou kòman ou santi legliz la li menm eske son travay li pa fè k fò moun yo yo menm yo yap kite peyi a konsa. Wi legliz pa fè travay li paske legliz pa pran reskonsablitel paske legliz son sèl bagay sou sèl edikasyon li bay moun yo se Jan, Pyè, Mak, Jezi ap retounen men ou kwè yon peyi ka redwi nan Jezi ap retounen nan afè legliz epi legliz la li menm ap regle tout afèl men legliz ap regle tout afèl anndan peyi a. Alò lè w di legliz ap regle tout afèl se kijan sa ye menm? Oh men bon li ouvè pòt li depi a 5 è l ap ramase lajan nan men tout moun, e legliz li menm lè w pran sektè relijye a ou pran tout nèt katolik melanj lan avèk levanjil, tout moun sa yo gen lekòl yo anndan peyi a, e tout lekòl moun sa yo peye byen chè. Lè w gade ou pran kolèj bèt ki se mwetodis, kolèj bèt se yon pakèt kòb li ye, lè w pran advantis ou pran yab, kolèj yab, yab se yon bagay ki nan nenpòt 75 mil goud la. ou byen 50 mil goud men se lekòl legliz yo ye tout moun sa yo legliz yo ye wi ou pran Ruben Marc Ruben Marc li menm tout se yo menm se e moun legliz kap kap ki patwone yo lè ou pran e an kolèj vètyè kounye a la ou ka peye lekòl sa yo men kisa yo regle se pa kase pou yon et malerèz non epi nou menm yon peyi. k ap degingole, yon peyi k ap kraze, yon peyi k ap anfondre, epi nou menm nou rete la nan jezi n ap bay moun wi. Legliz koupab anndan peyi a. Se pou legliz leve kanpe, paske avan yè la m wè legliz leve kanpe tou dènye lan man la pou prezidan Jovenel la pou masi madi. Legliz te leve kanpe. Fòk vodouyizan leve kanpe anndan peyi a. Wi. Fòk tout sektè yo leve kanpe anndan peyi.